Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon yon salutasyon spesyal a tou lè jan ki yo menm ap koute nou di kote di departement di centre wè on ma di ki ya bokou di jan ki ekoute la ba lè jan de mirbalè lè jan de sodo e de boukan kare merci e bigap a vou tout ze a vou tous e pi yon gro bigap pou tout si la yo ki yo menm nan entènasyonal la ki ya dore gade e. Yon seri de moun ki tèt atè, yon seri de moun ki pa kapab reflechi. Fò m di nou byen ke, wè peyi sa n ap gade la k ap fin depafini, peyi sa ki chaje ak gang ak zam, gang politik, gang laplipa nan yo ki nan sektè prive dè zafè, èske n konnen gen de twa moun nan peyi a toujou? Paske, m ap gade pou m wè, pou sa Ariel fè peyi an, nan yon seri de demach, Ariel ap antre. M pa wè yon grenn minis ki demisyone. Men par le simple fait que yo krache dominiken krache nan vizaj nou, yo krache sou drapo nou an, direktris ministè anviwònman Nòdès lan, fi sa l pa gen kote pou l mete dlo. Madanm nan kriye. Eske nou konnen poukisa fi a kriye? Yn fwa demisyone, li kriye se paske lè l ap gade pou l wè otorite yo k ap pase lòd pou relouvri baryè a. Gen anpil nan nou, nou grangou, nou t ap tann baryè a ouvri pou nou kapab al ranmase militon pouri, pou n al ranmase chou pouri. Men ekoute, Ekoute! Prefere ke grangou te touye nou ke se konsa nou t al desann valè nou. Paske m ap gade pou m wè yon videyo kote ke pandan nou menm n ap fè rara, n ap fè grimas, yo kenbe yon Ayisyen, yo mare l de bra dè do. Epi polisyen visye dominiken ap bat li. M pap ba nou manti. Ou wè si pat genyen ayisyen an Repiblik Dominikèn, si pat gon grenn ayisyen an Repiblik Dominikèn, franchman m tap fè zak. Men sa fè mal paske ou konnen kounya la si w fè yon aksyon pral gen reprezay. E gen anpil ayisyen ki an Repiblik Dominikèn paske gen bagay k ap pase m ta kapab di w se bagay ki grav. Men fò m di nou byen ke m p ap bay manti kèlkeswa dominiken wè m di nou sa yo mèt kritike m kèlkeswa dominiken ki konprann ou vin la a nan ti espas pa m nan kote m ye a ou ta vin pran pòz rayi ayisyen pandan w nan peyi m nan Ah m pap baw manti wap pase de movè moman e menm lèm ta wè yap lapide w m pap di anyen pou ou paske se grav sa kap pase a men se ankò pli grav lè w gen yon seri de otorite de pseudo otorite ebyen yo menm yo pa konn kisa pou yo fè yo pa konn kòman pou yo fè dyalòg yo pa konn kòman pou yo peze sou akseleratè nou fèmen yon baryè. Lòd pase pou yo relouvri l. E sa fè mal ak anpil moun ki nan sosyete sivil nan Wanament lan paske maten an la a fò n di ke bagay la te vrèman myèl antre polisye ayisyen e de manifestan paske sa fè mal se yon lòt jifle Se yon wont li ye pou m menm lè m ap pral di l. Premye Premye lènmi nou genyen se Leta Ayisyen menm. Egzanp lan bèl yè a. Lè m ap gade imaj yè swa mwen m kriye kòm moun e kòm Ayisyen mwen menm. Menm jan Withney t ap kriye a konsa m kriye tou lè m ap gade bagay sa yè aprè midi sou Facebook. Se yon wont m pa kwè gen yon peyi k ap Kote planda yo? Sa pou moun ki mouri nan sèvis li. Se poutèt sa, li te fè fè ofrann pou mande Bondye padon pou mò yo, pou yo te kab delivre anba peche yo. Frè m ak sè m yo, sa se pawòl Granmèt la ki gen tout pouvwa. Zanmi prete atansyon nou pral li Sòm 35 e nan memwa konpatriyòt nou yo ki viktim an Repiblik Dominikèn. Senyè atake moun ki pa vle wè Ayisyen yo, goumen ak moun kap fè Ayisyen yo lagè. Pran zam ou sèvi pou pale kou a, leve non, vin pote Ayisyen yo sekou. Pran frenn ou, pran lach ou, atake moun kap pousuiv Ayisyen yo. Fè nou konnen se ou menm kap delivre pèp Ayisyen an. Se pou moun kap chache touye Ayisyen yo sezi. Se pou yo wont. Se pou moun kap fè konplo sou do Ayisyen yo rale kò yo dèyè. Se pou yo paka leve tèt yo. Ou wè kòman sa te ye? Men fò m di nou byen ke e Madam Wideline, se Wideline se sa? Eske se Wideline? Wideline Pierre? Make figi dam sa a. Make figi dam sa a ki te direktris Ministè Anviwònman nan Nòdès. Ki li menm oblije kite pòs li paske li pa gen kè pou l ap gade jan y ap fini, jan y ap imilye Ayisyen konsa. E m mande tout moun ki nan entènasyonal la, gade l. Tout moun ki serye nan peyi sa a k ap batay pou n fè peyi, gade l. Paske, se pa tout vagabon ki yo menm branche yon kote, y ap fè de twa goud pou yo kite sa, paske dinite yo, yo estime ke li ta kapab plis ke tout sa ki sou latè. Men gen anpil moun, se richès, kèlkeswa nan kondisyon an, ki devan dinite yo. Bravo Wideline Pierre! Kenbe la! La nou pral pran baryè dominiken an dabò. Baryè dominiken nou pral pran la konya la. Nap gade la. Entrada, antre. On va refermer avec du foot. Brésil-Suisse, deuxième match. Brésil en victoire. In extremis, puisque c'est un green goal. Et but marqué par Casemiro, puisque un premier but qui marqué à la deuxième période par Vinicius. But refusé par l'arbitre central après consultation d'un VAR. Eh bien, euh, Brésil, après le mettre la joie, satisfaction, un pile euphorie, notre tête fanatique. Et puisque e, Brésil bat équipe suisse là par yon gol a zéro. Gol sa, c'est yon gol Visye. Se yon gòl, m ta kapab di, se yon gwo pwofesyonèl ki pou fè gòl sa paske imedyatman ou fè yon frap enstantane konsa e menm rive twonpe vijilans pòtye a paske gen yon jwè ki fè ekran e Casemiro redrese balon sa avèk yon sòt deksteryè e pou kapab make gòl sa. Kòman n ta kapab kalifye sa? Se pli k alechan. Bravo Brezil! Brezil kalifye pou lè uityèm de final match Kamewoun, Brezil. Petèt se avèk rezèvist yo ke Brezil pral abòde match sila. Men les fans du côté d'Haïti, ils sont nombreux, ceux qui adorent regarder le Brésil. Ebyen fò m di nou ke Brezil nan kè anpil Ayisyen, Brezil nan kè anpil fanatik nan mond lan e se sak fè w wè depi yon nèg ou se fanatik Brezil ou gon konfyans asire se pa manti non ou gon konfyans asire menm lè w wè yo fè gòl sou Brezil se lè w wè match fini wa konnen Brezil pèdi menm jan pou fanatik Real yo tou yo gen chans tou wi San vyolans, paske pa bliye ke nou tout se Ayisyen nou ye, nou pa sipoze ap goumen. Men anpil moun kritike fanatik Brezil, fanatik Argentine dènye tan sa yo. Nou konnen akoz sitiyasyon politik peyi a, nou konnen dèy Brezil genyen, toujou gen moun ki pran lari avèk ti rara yo, ti machin defile yo. Ki mesaj wap voye bay moun sa yo? Bon, sa m ka di, bagay foutbòl rete foutbòl, politik rete politik. Ok? Sa vle di ke, depi lontan ke m jwenn paran m Brezil, mwen m leve Brezil. Bagay politik, bagay sa m pa baze sou. Nap chofe, men e jisteman gen anpil moun ki ap kritike e sa pa rapò a fason peyi a ye epi nou menm nou la nan koup di mond bay sa yo malgre nou konnen se moman pou nou pran plezi nou nou pa ka rete strese. Kisa w ap di nan ka sa? Jis avan m kòmanse m ap salye nou paske byen ke m pa vrèman idantifye non yo men m ap salye nou kanmenm pou prezans nou nan Baz Ti Zanmi e deja m di nou byenvini e sou sa moun yo di ke malgre sitiyasyon peyi a yo wè nou ap fè fèt e ke n ap dekore tout sa fòk moun yo aprann ke nan lavi fòk ou aprann fè lapadèchoz il fò aprann a fè lekilib paske menm jan ou wè gen moun jodi a l ap antere yon pwòch li. Enben, menm jan tout yon lòt kategori moun, nan menm jou a k ap selebre lavi yon pwòch li. Se vre sitiyasyon difisil n ap viv nan peyi a, li afekte n, men sa pa dwe anpeche nou menm ki toujou viv la, nou menm ki stil ap viv la, ke nou degaje emosyon nou, ke nou degaje kè kontan nou. Sa pa dwe bouche, sa pa dwe retire nan kè kontan nou. Dèyè pou yon koup du mond se kisa? Se yon moman de jwa, se le mond kap fete l, se yon bèl fèt. Donk nou menm an Ayiti, peyi a egziste malgre tou. Donk se pa paske sitiyasyon an li ekstrèmman difisil pou nou, pou ke sa retire souri nou, sa retire tout bagay ki te kapab gen kòm kè kontan. Donk se sa, donk m pa vle moun kap kritike yo, yap kritike pou kritike. Paske fòk nou aprann fè, tankou m di nou o depa, fòk nou aprann fè la part des choses, fòk nou ekilibre bagay la. Menm jan gen moun ki mouri. gen moun ki fèt. Yon moun k ap antere yon pwòch li, gen yon moun k ap selebre lavi yon pwòch li. Donk peyi a difisil efektivman, men nou menm nou vivan, fòk nou pwofite de enstan prezan an, fòk nou pwofite de moman ke n ap viv la, moman ke nou wè a. Ok. E konbyen tan ou gen yon de ou fanatik Brezil? Oh! Depi nan vant. Bon depi genlè menm anvan manman m a papa m te konsevwa m, m te fanatik Brezil. Yes, antouka mesye, kontan nou nan kay la, donk e, dabò map di nou byenveni nan baz ti zanmi, mesye nou lakay nou, e jan nou wè deja dekò lan byen plante, donk e, jan nou wè deja dekò lan byen plante, e chak fwa Brezil pral jwe, se la fèt, ou konprann, se la gete, donk depi ou vin nan baz ti zanmi, e ou paka pa alèz, donk ou wè dekò yo, son ap enstale, donk 11 zè nap lage. Aparamman ou espere yon viktwa Brezil jodi a fas. Pa gen aparamman, se viktwa li ye, se kale n vin kale, se 7 match nou vin jwe epi pou n ale, ou konprann, nou pa nan ni match nul, ni nou pap pèdi match, ou konprann, se devan. Kòman w wè ekip Brezil la pou koup di mond la? E bon, mwen menm, e jan m ap gade ekip lan la, ekip lan sipè motive, y ap jwe yon bèl foutbòl, nèg yo trè motive, donk m panse ke se final, ou konprann. Men nou yo anonse Neymar blese so eske ou pa panse sa kapab pote yon paralizi? Nou pa gen pwoblèm jwè pye goch pye dwat menm bagay nou pa gen pwoblèm jwè. Ou panse si Brezil rive nan final lap chanpyon? Pa gen si mwen diw sa deja ak Brezil pa gen si se final tèt dwat chanpyon ale n prale. Gen tout bagay sa yo kap fèt la paske depi gen Brezil gen Ajantin bon m son fanatik Brezil wouj ou konprann sa m vle diw la nap pale de tout sitiyasyon jan n wè peyi a ye. Sa vle di depi gen depi gen mondyal, gen chanpyona, depi se Brezil, se Ajantin, Messi, ou di Cristiano, Pòtigal kòm si jan n ap di an, sa vle di ou on lòt vi. Men Brezil la son lòt afè li. Nou menm nan baz ti zanmi, sa vle di son lòt bagay. Sa vle di wè Brezil, Wouy al di Johanne fèl la. Depi ou wè baz zanmi ou di baz brezil la. Rèd. Gade sa nou panse ekip la ap rive lwen. Se pa nou panse ekip la ap rive lwen. Ekip la toujou goumen poul rive lwen e ane sa nou pi motive e nap rive lwen e nap rive pi lwen ke sa de tout sa n jwenn. Brezil la Swis, Neymar blese, kòman w wè match la? Bon, Neymar sa pa deranje nou. Ke l pap jwe match la, nou gentan konnen nou pral kanpe ekip la yon fason. Sa vle di, yon sòlda tonbe, li pa ka kraze yon lame. Gade, Brezil rèd rèd, n ap rive kote n vle rive a e n ap fè tout viktwa nou jan pou n fè l la, jiskaske grenn sòlda a tounen. Le prochen match de l'ekip brezilyèn de foutbòl se sera fas o Kamerounè. Samuel Eto'o a fè de deklarasyon, il a demande a ses poulains alors c'est pas lui l'entraîneur, mais il a demandé à ses compatriotes de batailler jusqu'à la dernière goutte de sang. Et je crois que l'équipe camerounaise, elle a deux points ou un petit point. Le troisième match, ce sera très très très difficile. Ce sera face à la sélection brésilienne de football. 9 sur 9, c'est l'objectif du Brésil. La qualification, ce sera peut-être l'objectif des Camerounais.